Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir de rentrer la KO pour capable porter une nouvelle émission. Est-ce que tout est ok Moi, j'adore vous écouter. Vous savez pourquoi Ben, je fais l'inverse des choses pour vous dire j'adore vous écouter. Et franchement, je vous adore. Bah oui, je vous adore parce que ben vous nous aimez en retour, vous nous donnez beaucoup de love E atachman enfayib menm fuzyonel ben antouka rien a dire de plus m renmen nou anpil e se parti pou cette nouvelle emisyon anba latibonit la nou prale nan departement de l'artibonite bien sur ebyen bandi yo vle mouri men sanble pa gen moun ki pou touye yo paske yo bat kò yo anpil se sa yon sitwayen ekri. Nous sommes le mercredi 25 janvier 2023, il est 7 heures 54 du matin kant les gangs de Savien debake anba Lyankou nan zòn Morodwèt bien sur, selon sous nou yo bandi yo fè 3 gwoup pou yo opere pandan yap fè fas ak lapolis yon gwoup. Pran zòn pon wouj pou yo kontwole Domoro, dezyèm gwoup la li menm pran zòn boulva sou mòn nan, twazyèm gwoup la li okipe ray nan mapou. Popilasyon sivil lan dwe kontinye fè prudans pandan yap travèse zòn sila. Nou dwe tann modòd lapolis avan nou travèse paske yap goumen pou yo kontwole. Sitiyasyon an. San m pa ale pi lwen, wè la a m gentan chita nan krann tèt zanmi m Frèch. Frèch pral di nan kòmantè l, nan analiz li avè m, RL, ou wè jan nèg yo batay? Nèg yo fè 3 gwoup pou yo batay ansanm avèk lapolis. Ou ka sezi wè lapolis gonfle yon sèl ti kote. Sa vle di. Anpil fwa ou wè lapolis al mennen operasyon, lapolis konn pran nan o! Ebyen se paske nèg sa yo menm, yo byen kadriye espas y ap batay. Ti perimèt pa yo a, yo kontwole l osi byen. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Nèg y ap pete kout bal ak lapolis, men, nèg yo jere tout kote yo. Kounya la a, an nou di tèt nou ke nèg sa yo e se 2 nèg ki okipe zòn nan lajan kontan. Si lapolis jwenn chans li repouse yo, demen maten y ap tounen ankò. Se kòmsi m ta kapab di yo antre nan yon tou epi kounya la a lapolis fin ale, yo tounen. Gang Savyen yo, yo pran tout lari Moro nèt. Lyankou, nèg yo tou pre san fwontyè Night Club lan. Lè l ta pral fè dizè konsa, alò presizon mye nevè vennsenk di maten, sitiyasyon an ta pral fè yon ti kalme nan Moro kote sikilasyon an li kòmanse ap reprann timidman. Men n ap mande tout moun ki ta gen entansyon fè zòn sila, un maximum de prekosyon paske. Bon nèg sa yo frè m se yo k Bondye se yo k chèf yap frape ansanm avèk lapolis. Sot pale avèk yon Arab just avan mwen kòmanse emisyon sila a, fòm di nou ke Arab sa li mete m sou yon kou pou l di m ke nèg yo ap prepare yon gwo kou anba la nan Lyankou a e tout moun kap fè zòn sa. Fòk nou fè trè trè trè atansyon. E a chak fwa map fè yon emisyon ki ap pale de bandi. E mwen menm pa fè emisyon pou m fè bòz. M tèlman pa fè emisyon pou m fè bòz. M gen anpil foto malandren, sanginè ki nan menm. Nou konn pou ki m pa deside Mete foto pou m di, nèg sa se tèl gang, tèl kote, tèl vakabon, tèl sanginè. Se yon bon maten m panse ke, men pandan m pa met foto yo, m pale avèk yo. Konprann? M toujou panse ke yo ka chanje. M pral ba nou sa k te rive yon lè. Gon gang ki gen pou l al fè yon masak nan zòn Maren an. Misye te yon lòt Woben Dèbwa. Misye te leve a nèg yo, misye te al nan baz 400 mawozo. E pi, vini misye vini, misye genyen entansyon pou l al pran revanch li. konsènan yon sitwayen ki te fè l kite zòn nan. Pandan m konnen misye pral gen pou l fè masak la, m fè yon emisyon m pale avè l, m di entèl, ou te leve nan zòn sa a. Si w vin ou fè masak la, li p ap bon. Misye pa fè l se vre, e anplis, moun pa janm tande bri l. Nou pa konnen sa k pase. Ebyen se pou m di nou ke, silvouplè mesye, nèg ki gen zam nan men nou yo, Gon lè kap rive m gen dwa pa pale avèk nou ankò. Men lè sa w konn kiyès ki pral pale avèk nou, se la nati. Paske gen de bagay m konn di, sa konn deranje yon seri de moun. Patikilyèman zanmi m frèch. Ou di yon nèg se bandi l ye, ebyen e pou l mouri. Kèlke swa jan sa ye. Pa gen fè ple avèk bandi. Men, m toujou ba yo dènye chans sa. Petèt ke yo ka leve yon bon maten. Paske banm di nou bagay mwen mwen sa map tann ou wè lè ou jwe bòlèt la frèch lè ou jwe 47 yo baw 74 baw ou pat jwe 74 non ou di sa vle di son lòt boul ki sòti ou pèdi pou revè ou pat jwe revè sa map tann nan se ke m toujou ap priye yon bon lè pou nèg sa yo wè yo fè pèp la twòp mechanste epi yo di a. Banm panse pou pèp la kounya. Eske nou konprann sa map di nou an? Na renmen nèg sa yo leve yon bon maten pou yo di banm fon bagay pou pèp sa pito. Paske nou fè pèp sa pase twòp mizè. E le jou tout zam alò yo retounen vin batay pou pèp la. Se lè sa na wè kot nèg bandi. Se lè sa na wè kot bandi ap gen popilarite. Se lè sa na wè bandi yo pral bandi pèp la e se lè sa na wè se popilasyon an ki pral veritab boukliye bandi yo. M pral di nou, si Jeff nan Canaan avèk les Talibans, les Yankees, nèg sa yo di ke se pwoteje y ap pwoteje pèp yo, Afè kesyon machin ap pase yo pap menm gade yo menm. Tout sitwayen ka pase sou yon machin. Men nèg yo di depi machin nan make ofisyèl li pap pase. Konprann sa map di nou an? Depi machin nan li pou yon nèg ki posede dè milyon de dola nan ti peyi sa Ebyen yo ka di, M prete sa a toujou. M fon separe la pèp la. Son nèg politik k ap fè bleng bleng. Se konsa. Lè sa pèp la pral kanpe. Lè lapolis ap parèt a ti chal, se tout pèp la k ap parèt, k ap ouvè bra l, k ap di, M ap pran bal pou li. Si Babekyou fè konsa, Lanmò San Jou te fè konsa. Bandi yo t ap bandi pèp la. E, m di nou sa chak jou, jou nou wè nèg sa yo di y ap goumen pou pèp, makak ou wè loni ap fè la, l p ap fè l, w ap nik gade w wè ou gon fòs ki vini nan peyi an. Le jou, tande byen sa m di nou, Babekyou, Lanmò San Jou, Ti Lapli, Izo, Iska, Mathias, Tayson, Chen an, a tout lòt nèg yo. Yo fè yon sèl la. Je pèp mele ak je nèf, gwo kowalisyon epi n di n ap batay pou pèp la kounye a, m pa ba nou yon mwa pou n wè gon fòs ki antre nan peyi a. Men toutotan gang ap batay pou pran katye, nèg ap fè kidnaping, nèg ap boule moun, nèg ap touye moun, Ebyen yap fè makak nan loni pran pòz ap fè reyinyon pou diskite sou ka Ayiti pap janm gen anyen kap fèt. Nou tande? Konprann byen sa map di nou. Ayisyen pa gen chans menm nan dènye moman sa yo. A ben wi. Ayisyen tèlman pa gen chans gon ti pwogram la m wè Biden mete nèg yo kanpe la pou yo bloke pwogram nan wi. Nèg repibliken yo. Banm ba nou yon tweet se de notre ami Luckson Sainvil journaliste ki di daprè Eddy Laguerre avoka imigrasyon Etazini li posib pou jij kap trete plent 20 eta repibliken yo mande gouvènman an kanpe sou pwogram imanitè a ann atandan yon desizyon pran. Li konseye sponsò ki vle aplike yo fè sa rapid e benefisyè ki gen otorizasyon vwayaj pou degaje yo rantre. Nan moman sa la a m t ap mande nou silvouplè moun ki vle ale yo kouri fè sa rapid paske genyen 20 eta nan peyi Etazini repibliken yo Alò se 20 eta repibliken yo mande, tande byen wi, Joe Biden pou l fon kanpe avèk pwogram imanitè la, sa vle di pèmèt ayisyen yo antre nan peyi Etazini pou lòt moun aplike pou yo. Pou nou kapab konprann dosye sa pi byen, ann tande repòtaj sila avèk konfrè nou Luckson Sainvil k ap ba nou plis detay. Se Florida ki mete ansanm ak 19 lòt eta ameriken pou pran inisyativ trennen gouvènman federal la devan lajistis. Eta ki rejwenn Florid pou konteste pwogram imanitè Biden nan se Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Kawolin di Sid, Tennessee, Utah, Virjini Oksidantal ak Wyoming. Gouvènè eta sa yo ki jwenn sipò plizyè pwokirè jeneral repibliken, akize dirèkteman responsab Depatman Sekirite Enteryè a, Alejandro Mayorkas, Direktè Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon an, Ur Jadu, Komisè par Enterim Dwàn ak Pwoteksyon Fwontyè yo, Troy Miller, epi. Direktè Sèvis Imigrasyon ak Ladwann nan, T. Johnson, nan plent sa a yo depoze devan yon tribinal federal nan zòn Victoria, Texas, gouvènè eta sa yo di nouvèl solisyon sa ke Prezidan Biden ap eseye pote a kriz migrasyon sou fwontyè a, se li menm ankò ki kreye l. Pou gouvènè ak pwokirè sa yo, pwogram imanitè administrasyon Biden nan inisye an favè Ayiti, Venezyela, Nikaragwa ak Kiba a, se yon vyolasyon dirèk de lwa federal sou imigrasyon Ozetazini men tou, sa montre selon yo menm, pouvwa egzekitif la depase limit. 20 eta sa yo fè konnen nan dokiman yo a, Depatman Sekirite Enteryè ki gen misyon sipèvize tout ajans imigrasyon amerikèn yo te vini ak pwogram viza sa a ke Repibliken yo rele pwogram viza defakto san Kongrè a pa konnen, san palmantè pa bay mo yo sou sa. Gouvènè ak pwokirè yo di pwogram sa a depase limit sikonstans pou otorize yon moun vin Etazini selon lwa federal peyi a. Nan aksyon an jistis sa a, Repibliken sa yo fè konnen tou leta ameriken pral peye konsekans lan paske sa ap koute plizyè milyon dola e yo pral oblije mete anpil resous enpòtan disponib pou moun sa yo tankou lekòl piblik, swen sante, sèvis pou moun ki viktim vyolans elatriye. 20 eta sa yo di tou pwogram sa a k ap pèmèt plizyè etranje vin sou teritwa pa yo ap fè yo sibi yon bagay ki p ap ka repare. Selon yo menm, zòn yo ye a deja gen twòp moun ladan l, yo pa ka pran ankò. Prezans etranje sa yo ki nan sitiyasyon iregilye pa egzanp nan Florid, vyole enterè souverènte eta a pou pwoteje teritwa l ak byennèt sitwayen li yo, se sa ki di nan plent lan. Pou fini, 20 eta sa yo mande tribinal Texas la pou kanpe pwogram nan annatandan lajistis di mo pa l sou kesyon an. N ap fè konnen plent sa tonbe nan men Drew Tipton, yon jij distri ameriken ke Prezidan Donald Trump te nome. Jij sa a bloke deja plizyè lòt politik imigrasyon enpòtan ke administrasyon Biden nan adopte. Jiska mèkredi 25 janvye a nan maten, Depatman Sekirite Enteryè Etazini potko reyaji sou plent sa a ki depoze kont li devan lajistis. Pou di ayisyen ta pèdi ti chans sa mezanmi ou kwè se ta vre bon antouka dosye a pandan lap trete la paske vèdik la gen poul sòti pandan nèg yo ap chita la pou al balanse pou al lage vèdik ebyen nou menm kouri fè presye si w gentan jwenn bagay nan men w ebyen kouri fè vwayaj ou l mèt mande kouri fè vwayaj ou paske si w fè 2 zan wap fè yon bagay kanmenm. Èske w konprann sa m ap di nou an? Men, gen yon bagay m sispèk wi. Joe Biden lanse yon pwogram pou kapab fè Ayisyen ki nan zòn fwontyè lan la a kite zòn fwontyè a Meksik la. Yon ti tan apre, lè w gade w wè Repibliken di yo pa nan bagay sa a, fò w kanpe sou li. Kounya la a, ou pa panse menm Biden sa ankò l ka pale a Repibliken epi yo fè afè yo? Yo konkokte la a. Paske ban m di nou yon bagay, kit Repibliken kit Demokrat, se Etazini dabò. Epi, answit, se kraze ti peyi yo. Nou pa konprann? Men, gen yon peyi lè m ap gade l, m fyè wi. M fyè. Malgre tout sa nèg yo fè. M gen lenpresyon ke si Lawousi te nenpòt peyi dat konsa, li te tankou yon eta parya. Yo kwense l vre, men nou wè sa k ap fèt la. Nou wè konbe kòb yo bay Ikrèn. Nou menm konbe yo ba nou? Yo pa janm ba nou. Maten, midi e swa, yo pran pòz yo sansib pou nou. Mwen m pa fouti konprann bagay sa. M pa fouti konprann bagay sa. Donk, Biden lage pwogram, nou pa menm gen yon mwa, de mwa, nèg ap fè konplo la pou bloke pwogram. Ayisyen bezwen kite lakay yo, men, Fò n poze tèt nou kesyon tou, fè kouri kite peyi sa bay patati patata konsa epi ou menm ou pa konn sa k pral regle w ap kite l, lè w gade w wè menm nèg y ap kidnape isit yo, yo pa vle kite peyi sa. Poze tèt ou kesyon byen pou konprann. Pandan w ap kite l pou w ale nan lòt peyi, paske bagay yo rèd fòk ou ale se vre, m pa di m pa dakò non fòk ou ale men pandan w ale a Pa ale pou ale nèt, panse pou retounen yon jou, al travay pou kapab tounen yon jou paske se la pou vin pase vyeyès ou. Nou pa janm mande tèt nou kestyon poukisa yon nèg tankou Bill Clinton genyen tè Plato Santral? Nou pa janm poze tèt nou kestyon pou n konnen menm nan bouch moun nou tande pawòl la pale Bill Gates genyen ti aktivite l tou nan peyi Dayiti? Li gen tè. Fèt atansyon avou. Sèl sa m konnen gon ti pawòl ki di moun k ap goumen l ap gen viktwa yon jou kanmenm. Si w te fè rèv ou ale peyi Etazini, si pwogram sa vini l ale, si w gen pou w ale, w ap antre yon jou kanmenm. Konprann byen. Antouka mèsi la famiy kòm toujou.